Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. M espere tout moun an fòm, nou pral fon ti debat ansanm. Bref, eee, an ale nan site soley nou. Yè, se te antèman Zoyi. Zoyi, gwo bout chèf, misye... Yo te plase misye la, ebyen misye tonbe nan batay ki te genyen nan Site Solèy la. Fòm di nou ke gen anpil antèman kap fèt nan moman la. Si wè nèg yo fon ti silans nan Site a, se paske gen anpil antèman ki ap fèt. Tayson ap fè antèman, Iska ap fè antèman, Matyas ap fè antèman. Donk tout nèg yo la ap fè antèman paske gen anpil sòlda ki tonbe. E Gabriel li menm tou lap fè antèman paske li pèdi sòlda. Men janm te di nou an, Gabriel gon yon janl fè bagay yo. Depi se nèg ki tonbe, eben se kòmsi li pran zonbi tout nèg sa yo mete sou li, ranfòse li anplis. Se sa ougan an te di lè lwa a te monte l. Èske nou raple nou emisyon sa? Epi, yè te gen yon tantativ pou te kole. Tout nèg rete nan fyèf yo, men yo pa kole. Sa vle di. Gen anpil maji atè a, fòs la fò, donk nèg yo ap tann ba la yon ti jan frèt pou nèg yo kapab pote boure. Alò Zoyi se yon gwo chèf e pandan yo fè antèman misye a fò m di nou ke enben se kèlken ki pa t genyen sa n ta kapab rele yon bon estim kote anpil moun nan popilasyon paske se kèlken ki avè labitid de fè de krim. E menm moun nan popilasyon an, kòm si misye te konn fè ekzaksyon sou yo. Men ekoute, se te yon gran sòlda, yon nèg ki te konn batay, trè byen. Misye tonbe, antèman fèt, jan m di nou an, e jan w ap gade l ala sou foto a, yon gwo pa janm ale. Se sa yo make. Men, èske nou kapab konsidere tèt nou kòm ewo? Non, nou pa ewo. Ou konn sak fè nou pa hero? Paske nap batay antre nou. Nap touye frè nou. Epi nou pa ka hero. Sim te wè nou te kenbe zam nan nan men nou nou tap batay kont yon seri de bagay kap pase nan peyi a lè sa nou tap veritab hero pou mwen. Banm diw yon bagay mesye. Nou pa wè sa Lèzetazini di? Tout zam yo te sezi nan ladwàn yo, sitou dosye Pòdepè a. Pa manyen zam sa yo souple. M ta renmen konnen pou kisa l di sa. Donk sa vle di l mete leta nan ti soulye l. Leta bezwen zam pou l batay, leta bezwen minisyon pou l batay paske nèg yo menm m ta kapab di kès bal se tankou boujon patat li ye pou yo. Se bagay ki boujonnen maten, midi e swa. E jiska prezan ou wè leta nan difikilte pou ta kapab koupe koulwa bal yo. Yap sezi jodi, yap sezi demen, yap sezi aprè demen, bal ap toujou rantre. Men la m on ti jan konprann ke Lèzetazini, jan m toujou di sa, li pa pou stabilite. Lè w kanpe w di sa mezanmi, e yon peyi fin pouri konsa, nou wè nivo ipokrizi a? Donk na rann nou kont. Zoï li menm li ale, antèman fèt, antèman plizyè lòt nèg fèt. Men lè m ap gade m wè se yon bèl ti sòlda wi. Tout moun t ap pran foto, m pran foto tou. Ou konprann? Epi, lavi fezan. Donk, sòlda sa a ale, men yo pral pote boure ankò, lòt sòlda pral tonbe pi mal. Fò m di nou maten an, blòk Kafou Divivye te fè yon ti bloke. Yè, prèske tout zòn je nèf kontwole yo te gen ti blokaj ladan yo. Èske nèg yo se zòn yo y ap pase an revi? Paske. Batay la pa lontan fèt, men jan m te di nou an, moun Site Solèy veye kò nou, paske imedyatman ba la fini sou Bèlè la, ebyen franchman li pral chavire pou Site Solèy. Se sa k fè m di nou fèt atansyon. Genyen yon machin ki fè aksidan. Machin sa a se nan blòk Duivier yo m kwè l fè aksidan nan kafou a pandan l ap vire. Se yon machin Brana m kwè. Men pa le fèt ke nèg yo toujou ap fè egzaksyon nan blòk la, Machin nan pran viraj la ak yon vitès siperyè, donk li pa ralanti. E la l pote boure sou yon lòt ti machin, sa w tande a la a, lòbèy pete. Aksidan fèt, gen anviwon 4 moun ki mouri, gen plizyè lòt blese. Pami 4 yo, m kwè m gen 2 foto ki rive jwenn mwen, se 2 moun yo menm ki mouri nan aksidan sa tou. Epi lapolis pete tèt yon jenn gason, paske jenn gason sa li menm, Li pran plezi l pou l t ap fouye moun nan blòk la. Men sa w tande a la a, lapolis pete tèt misye. Epi, apèl nominal, misye ap reponn absan. Donk, chak jou, m ta kapab di nan geto a, gen yon maksimòm enfòmasyon. M toujou di nou ke sa nou pa tande yo, yo konn plis ke sa n ap tande yo. Men, gras ak anpil medya ki sou rezo sosyo, pami yo RL prod, n ap gen chans tande tout enfòmasyon. N ap gen chans konprann. N ap gen chans wè peyi sa a l pa gen ankenn kote li prale. Èske nou konprann? Sa k pi fè m mal la se desizyon Lèzetazini pou di pa manyen zam sa yo. Nou vini, 1994, nou bay zam. Nou mete zam nan peyi a jan nou kapab. Minustah vini, se lamenm choz. Pandan Lèzetazini ap bay zam pou al batay ann Ikrèn, men Lèzetazini. mete restriksyon sou zam ki pou al jwenn leta nan peyi Dayiti. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Batay an Ikrèn se kont Larisi. Men Larisi li menm pa t janm okipe yon peyi. Larisi pa janm parèt kòm yon peyi opresè depi lè nou konnen peyi sa egziste. Sa vle di, enterè nou vrèman menase. Mwen m wè gen yon loray ki te tonbe yon kote la. Se yè. Lora la tonbe l boulon kay. Mwen m pap ba nou manti peyi sa l mèt disparèt. Li mèt disparèt yon lòt nasyon a vini ladan l paske moun ki ladan l yo, yo pa gen konsyans. Yo pa gen yon ti kras mansyetid lakay yo pou ta kapab fè peyi sa chanje. n ap kosyone tout sa ki mal, nou pa janm deside fè byen yon jou. Men le pire dans tout ça c'est que moun ki ta dwe a lorijin yon veritable revolisyon nan peyi an, se yo menm k ap fè ekzaksyon kont pwòp pèp la. Mwen menm se chak jou m ap priye wi pou nèg ak zam fè yon revolisyon. Ou wè kòmsi dosye Lèzetazini an, gen de dosye depi w ap antre ladan yo la a fon FBI manje w deja. Men m pito pale avèk ti bandi bò lakay. Paske sa kapab rive yon bon maten, nèg yo pran konsyans, yo di yo p ap goumen antre yo ankò, e lè sa yo pral goumen avèk Leta. Men sonje byen m di nou sa lejou ou nou pran desizyon sa k ap bon pou peyi a, konnen nou tou anfas Lèzetazini. Yon peyi pa ka ap fonksyone konsa. Chak jou se pwoblèm. Chak jou se plenyen. Chak jou se anpil revandikasyon. Se dlo k ap koule nan je ti pèp la. E fò m di nou byen ke sa nèg yo pwograme la pou peyi a se sèlman pou ti pèp la, moun ki pi piti a. Se li menm y ap kidnape, se li menm y ap touye nan geto, se li menm y ap touye paran li. Ebyen, ebyen, Ayiti, sa pa kapab kontinye konsa. M ap gade Karayib, m ap gade m wè anpil moun k ap kriye, anpil moun k ap plenyen. Bagay la vrèman di. Se madam la lorijinal. Samdi m te ansanm avèk mesye an, nou toujou pale. Paske semèn pase a kò timoun yo pa t bon nou te mennen yo ka doktè. Nou fè egzamen men rezilta a nou poko al pran. Samdi m ansanm avè l m ba l achte m mwen. Men depi nan samdi an m al legliz lan m nan komite bagay kizin m al dòmi. Nan dimanch nou fin prepare m al legliz la m wè l m pale avè l. Donk ou mache nan menm legliz avèk li? Menm legliz nou mache se nan legliz la nou marye menm legliz nou mache se la nou marye kounya l di w pa pote anyen mwen m te gon vyann mwen ba li l apre sa l di w kola nan machin nan m pote kola m tou pran kola m pot kola pou timoun yo lè m rive m ba timoun yo paske li te tap di m pa rete legliz la ale kounya on machin vin chache m kouri m ale lèl vini l benyen l ale legliz lan m wèl kounya map pale ansanm avèl m te gen vyann nan valiz la m bali l tap bwon kola li bon bwès kola m di cheri m pa prete non m ale e pandan m rive lakay mwen epi tou gon zanmim ki relem li di ket sa rele mari w pase bandi atake legliz la epi tou lè tout lè sa map relel m paka jwenn li Reginald mouri lal gen 2 pitit nan menm. Ou mèt pale. Wi. Reginald gen 6 pitit, li fè yo a 5 manman, li gen 2 manman yo mouri, li gen yon dènye fi la, li gen yon timoun 7 an plis dam nan gon bebe 1 mwa 4 jou. Ok. Sak fèm rele nan radyo a se paske m tande l di yo li pa yo pa rele l yo pa. Nou menm al mwen mal ale nou pa ansanm ankò depi 3 zan men se mwen k pou diw nou pa ansanm paske si timoun yo gon pwoblèm li toujou pase li ba li bay kòb si timoun yo malad sil bezwen yon bagay li relem mwen ba lil li si lap fè de nuit pase lakay la nenpòt sal vle li prann men mwen menm pat janm al nan relasyon avèl sa se konsepsyon pam men antanke 2 moun ki marye se mwen k pou diw nou pat ansanm. Ok epi lòt lan lòt 2 yo timoun ki gen yon mwa e sa ki gen setan li e se pitit e. Reginald Lalo. Ok avèk Darnouche Joseph. Darnouche Joseph wi. Ok men la ou di ke otorite yo nan lapolis lan rantre an kontak avè w ou menm e y ap planifye pou yo fè yon seremoni senbolik pou nan lonè nan memwa enspektè a se sa. Wi. Gon dat ki kenbe deja non? Nou poko, yo poko bay dat paske fom desann pou mal planifye, nou poko bay dat. Ok. Donk ou te rele la pou te presize ke otorite yo rantre an kontak avè w kom madan marye men ki separe avèk Lalo. Men men men men ou pwomèt pou rantre an kontak avèk madan avèk an fèt avèk lot dam nan kanmenm pou pèmèt ke timoun li yo kapab patisipe nan seremoni sa. Lap viv sendomeng li fè ale vini lap yon ti machann epis li ye moulen epis poul vann kounye a la menm li te vin nan antèman manmanm ki tere vandredi a kounye a la menm lap moute yè depi avan yè li ta prale pou tèt li pa gen lajan poul fè tikè e mwen fè tikè pou li kounye a e yè maten lale. Rive rive matisan kounya la menm vè sizè edmi Elèn ap pèsiste rele mande si rive kounya la menm elè sa nou pa janm jwenn ni yon gad sou po telefòn nan elè sa m konnen yo kidnape. Elè l pran telefòn nan kisa li di? Li di konsa ke premye fwa yo pran l lan yo di Midlin mouri aprè sa yo pran telefòn nan ankò yo di konsa ke yo pa di w kote l ye. Pale avèk yo pou mwen non souple. Mande yo sa yo ka fè. Ou mèt fè ti pale avèk yo paske mesye yo gen manman tou. Y ap ka konprann ou. Dayè ou di manman ou mouri se nan antèman donk pitit la te vini. Silvouplè mesye papam nan yo gade sa nou ka fè pou mwen non nou gen pitit nou gen fanmi nou gen manman tou e antanke manman pitit la soti li pa bon gou se mwen ki fè ti kè pou li nou wè jwèl gwo se manje e pa anyen se si domeng akoz peyi li a li kouri lale kay yon zanmil li pa menm janm fè de kay li pa ka viv se mwen ki fè ti kè pou li. Papa souple a yo chef la yo komandan gade sa nou ka fè pou mwen non se ti nan lap fè nwe non gade sa nou ka fè pou mwen pati a non mpaka reziste non mpa kapab ankò non mpa konn konbyen siksè mpa manje depi nan moman mouri a non. Mwen menm mwen se Jeff Michael Sanon e gran frè mwen John Obenson Sanon. Livrado sòti depi madi a midi 20, li te dwe ale bò katedral oubyen lavil pou l al regle yon koze. Li te pase pa sou pis, gen yon moun ki wè l li fè l tounen epi l fè wout mache kloròks piske Dèlma 3 nou rete epi li sanble tonbe Dèlma 10 epi nou pa janm gen nouvèl. Nan lasware. lè n ap mennen ankèt, yo di nou gen yon jenn gason ki mouri Dèlma 10 nan lè sa a. Misye te ak kas nan zòrèy li, yo rele li, li pa tande, swadizan, epi yo pa poze l kesyon, yo fiziye misye, yo boule l. Tout enfòmasyon n ap eseye, tout ankèt n ap mennen, yo pa vle kite nou wè kò a. E fanmi nou nan tristès, zanmi nou nan tristès. Donk, nou vini nan Radyo Karayib pou nou pote vwa nou. kont sa kap fèt la dayè se se yon jèn se yon jèn ki gen anpil avni e mwen map pran responsabilite a poum di sa leta manje ti frèm menm si nou pa gen oken enfòmasyon men jodi a fè 4 jou 4 jou nou nou nou oblije vin pote kri nou nan radyo a. Wi non men nou nou di nou nou nou enfòmasyon nou genyen èske se de enfòmasyon verifye ke efektivman yo ta yo ta touye l e e boule kadav lan? Jiskaprezan. E enfòmasyon sa li vrè ke yo tiye yon moun yo brile kadav la men yo pa vle kite nou ni wèl ni ban noul donk jodi a fè 4 jou. E sa pase delma 10. Delma 10 yo di nou dayè si ti frèm nan fè nan mache a se petèt sèl wout sa li te ka fè men gen plizyè vèsyon kap chevauche youn di nèg maya pran ti frèm li toujou anvi yo bat l anpil gen lòt ki di se brile donk nou vrèman pa konnen e map di sa ti frèm pa chyen li gen fanmi se yon jèn etidyan anpil moun ap senpatize avè nou donk nou nou nou pa kapab ankò nou pa kab ankò si se mouri l mouri ke nou ban nou kò a nan antere l ke yo ban nou kò a nan antere l si gen moun ki gen enfòmasyon dayè nou pase lopital jeneral nou pase ponpye yo pa gen moun nan non sa ok e. Lè nou fin sot la, nou prale nan dcpj pou nou fè pou nou fè avi pòte disparu. Si gen moun ki gen enfòmasyon, kontakte nou sou Yves Naido Sanon, 23 lane. Hum, ok, e, hum, dakò, donk misye se etidyan. nan syans administratif nan UNAP, se sa? Wi, Université Autonome de Port-au-Prince. Wi, donk nou di ke misye ta prale lavil bò Katedral non? Wi, nou salye Radio Caraïbes, nou salye w Mesye Dieusèl, e an efè se enfòmasyon sa ke nou jwenn kote ke li ta prale nan zòn lavil pou li kapab. ale ranje kèk aparèy elektwonik ke l genyen ki ta gate men ki ta bezwen reparasyon. Youn nan bagay ki afekte m trè patikilyèman se paske tout moun konnen ke nan fanmi an ke mwen te genyen telefòn mwen ki te gen pwoblèm e ke mwen te ba li l, m te di l konsa ke bon kòm ou konn abitye ranje sa yo pou moun, enben telefòn mwen gen pwoblèm. Men m ap ba ou li, w a bay ranje l pou mwen. Bon, an efè, nou pa konn egzakteman ki kote ke l t ap rale. Men se nan jou a ke lè m vin sot travay mwen menm, e nou pa wè li, a pati de setè, nou kòmanse enkyete, n ap rele l nan telefòn, telefòn nan pa sone ditou. Nou konnen l gen de telefòn nan men li, men youn pa sone ditou. Donk se enfo sa nou jwenn. Donk nou vrèman an tristès e se nou menm ki se frè l nou an tristès, nou pa bezwen pale pou manman nou ki soti nan trip li. Donk sa vrèman vrèman vrèman afekte nou, moral nou kraze e jiska prezan nou menm nou pako kapab al travay paske nou pako ka dijere enfòmasyon sa. Se poutèt sa nou vin fè tande vwa nou nan Radyo Karayib yon fason ke pou si tout fwa li ta anvi pou ravisè yo konnen ke se yon jèn gason ki pa nan anyen, se yon inosan. Nou abite Dèlma 3, nou grandi Dèlma 3, nou pa nan anyen, nou pa melanje avèk anyen. Donk, tout fwa li ta ankò an vi, n ap mande ravisè yo remèt nou ti frè nou, paske li chè pou nou. Li gen anpil avni e li itil nou nan fanmi an, nou renmen l paske l fè pati de fanmi an, se pwòp san nou. Se pwòp zantray nou. Dakò. Ok. Donk nou pase la pou pou omwen ta pèmèt anfen si si efektivman ke misye ta mouri pou ta pèmèt nou nou jwenn fanmi an jwenn kadav lan. Wi, wi. An efè. Wi, wi. Ok. An efè. Tout fwa li ta mouri, tout fwa nou ta tiye li, tout fwa bon m pa konn sa n ka di ankò sèlman fè nou jwenn kò a omwen na konnen kote depouy la repoze. O mwen na konnen kote depo la repose. Na rann yon dènye omaj, na komemore memwa li nan fason nou. Men silvouplè, si nou ta tiye li, Yvnaido Sanon, Yvnaido Sanon, remèt nou depo la silvouplè. Wi. Misye te gen pyès pou idantifye l? Wi, wi. Misye pa janm mache san pyès. Li pa janm mache san pyès li. Misye toujou gen pyès li sou li. Sa k te sou li nan moman? Nou pa sonje ki radyo sa li. Mwen pap ka di ke mwen konnen li trè byen paske nan yon moman an mwen te nan travay e ti frè m nan tou li te nan aktivite pa li men daprè sa ke yo te rapòte nou li gen yon ma bon m pa konn sonje koulè mayo a se pa sonje men sèlman li te gen yon kas nan tèt li li te gen yon valiz e yon sandal se yon jèn gason ki de grand wotè donk. Li gen yon sikatris nan kou li, li te apenn opere nan gòj. Donk mwen se sa son mak distenktif pou nou idantifye Yvenay Dosano. Dakò. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou di ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.